Nan jou ki te 17 mas 2022 an, nevè 30 nan maten, lapolis arete yon sèten de Fanfan Katiana, 34 lane, nan zòn Kanbefò. Dam sa, ebyen daprè enfòmasyon yo li amize l nan fè tèt li pase pou yon anplwaye World Vision Entènasyonal. L ap mache ransonnen responsab lekòl nan depatman Nò sou pretèks l ap fè yo jwenn laptòp gratis. Nan semèn sa a menm, li pran anviwon 30 mil 500 goud nan yon enstitisyon ki rele Shalom, se nan Charye. Sou menm pretèks sa yo, fò n di ke lapolis arete l nan lekòl Bastion des Gagnants, nan Kanbefò, pandan li t ap eseye pran lajan pou menm fo pwomès sa a. Aprè arestasyon l, gen plizyè responsab lekòl ki viktim e yo menm yo tou pwofite pote plent. Yo jwenn sou li plizyè resi kote li te deja pran lajan. Li bay yon fo non chak kote l pase, gen kèk kote li pase li rele Youzlin Pierre oubyen Mirlande oubyen Rouislin, tèt chaje antouka fanm yo lage nan eskro. Se yon bèl trik men ofinal kont Ou itilize se jan de trik pou kapab fè lajan ebyen espere ke yon jou wap gen yon retou negatif sou aktivite w yo. Lapolis li menm mennen yon operasyon e operasyon sa pèmèt ke yo libere yon otaj. Fò n di byen ke des agents de la police nationale procede ak liberasyon yon fi vandredi maten 18 mars 2022 a. Nan sans sa gen yon operasyon ki fèt nan Tòsèl pa bò kote fòs lòd yo ki resevwa enstriksyon kòmandan an chèf lapolis lan e ki pèmèt yo libere yon fanm ki gen 40 lane anviwon. Madanm sa a yo te anlve li nan lannwit 14 pou louvri 15 mas 2022 nan Tomasen 44. Poukò li la a, fòs lòd yo, Ebyen, yo kontinye ap mennen operasyon o nivo de Tòsèl nan pèspektiv pou kapab trake bandi sa yo ki yo menm retranche nan zòn sa. Tankou jan yo di sa nan konferans pou laprès jedi 17 mas la, kòmandan li menm li bay responsab yo lòd e tout kòmandan nan inite yo pou kapab ogmante patwouy polisyè yo e pou rive entansifye operasyon demantèlman rezo gang yo. Gen anpil kòmantè puiske la police nationale d'Haiti a poste sur sa paj Facebook ces photos ben ces gens disent tout simplement ça c'est du bla bla bla en tout cas mesye quand la police ta fè quelque chose de sérieux ben fò nou bat bravo pou yo paske bat bravo ankouraje chen. E pou onore memwa komisè prensipal Robert Plezimon ki asasinen nan zòn Taba nan antre Idironn nan dat premye mas 2022, Gen yon mès ki chante jounen mèkredi 16 mas la pa bò kote direksyon administrasyon penitansye lan. Plizyè pèsonalite te patisipe nan seremoni relijyez sila a. Direktè a o kadre nan direksyon administrasyon penitansye la, reprezantan òganizasyon entènasyonal tankou BINUH, PNUD ak INL yo menm tou te fè deplasman pou kapab salye depa Kad egzanplè sila a ki te mete konpetans li ak sawafè li nan sèvis enstitisyon polisyè la pandan 26 dènye ane yo. Li sòti nan pwomosyon pnh, Komisè Prensipal Robert Plezimon te afekte nan Direksyon Administrasyon Penitansye depi plizyè lane. Fò n di byen gen yon elèv lekòl ki rele Altidor Dashly, li pèdi wout kay li, li nan baz BLTS nan Tabar 52, donk fanmi li kapab rele nan nimewo sa ki se 22 70 11 11 e si yo jwenn li deja tan mye men si yo poko jwenn ni, ebyen fanmi ti pitit sa ki li menm rele Altidor Dashly yo kapab pase nan BLTS pou kapab reklame pitit yo a. Alò fò n di ke genyen journaliste Frantz Pierre Louis ki li menm pèdi lavi l se yè jedi lakay li nan Debussy, yon kartye nan Pòtoprens. Se madanm ni Marie Camelle Lindor ki li menm konfime enfòmasyon sa a. Jounalis la te gen 56 lane, li kite dèyè 2 timoun ki aje respektivman de 18 epi 19 an. Alò fò n di ke Frantz, Radio Galaxie, Ben, se yon moun nou konnen, nou l avon kotwaye pandan dèzane. Se yon moun ki, m ta kapab di trè koul, trè ouvè, toujou prè pou kapab konseye ti jèn. Bon, antouka, se konsa li ale. Mwen m panse ke, Ben Frantz, ou pati two jèn. Te gen anpil leve kanpe pou direktè lekòl Jak Roumen an ki se Ernst Lafleur ansanm avèk madanm ni yo te kidnape. Se te vandredi pase, yon vandredi 11 mas, Ebyen moun sa yo jwenn liberasyon yo yè jedi. Fòk nou di ke liberasyon sa entèvni aprè 3 jounen mobilizasyon elèv ak moun nan zòn lekòl sa te ye te òganize nan Pòtoprens paske nou te gen chans wè manifestasyon yo kote ke te gen anpil derapaj antre lapolis e sitwayen sa yo, elèv sa yo tou paske ebyen sè jan la ki manifestè diran 3 jou Yo fè konnen ke Ernst Lafleur se yon moun ki gen bon kè. Si pitit ou lekòl la, timoun nan pap pèdi ane an poutèt ou pa peye. Se nan sans sa, moun sa yo te pwofite leve kanpe pou te kapab mande liberasyon Ernst Lafleur. Genyen kowòdonatè sendika Polis Nasyonal Dayiti a, ki li menm manke pèdi lavi l jounen jedi a nan Kanaran, Tande byen, nan kad yon afwontman ant lapolis ak nèg ame ki t ap eseye pran kontwòl sou komisarya zòn nan. Jean Elder Lundy ki li menm kofime enfòmasyon sa pwofite pou denonse fenomèn ensekirite a ki blayi kò l nèt nan peyi an e li envite tout fòs viv nan sosyete a pou kapab leve vwa yo pou mande ak otorite yo pou asime responsabilite yo. Li te vle bay detay sou stati li antan ke polisye paske li fè konnen ke avoka li ap antreprann demach pou kapab pèmèt ke li reyentegre enstitisyon lapolis lan e yon lòt kote li di prè pou kapab kontinye konbat pou chanje kondisyon lavi polisye yo. Ann koute l. Bon efektivman yè mwen viktim de yon atak nan zòn Kanaran a pwoksimite de komisarya Kanaran. Se yon atak ke nou ka di ki rantre nan kad banditism jeneralize a. Se pa yon, pou mwen menm se pa yon atak li ye paske se pantan mwen pantan sou yon barikad anflame nan zòn Kanaran e ke pandan m parèt la epi ki pral atire sou mwen e ke se avèk anpil presizyon ke m rive fè yon viraj an U ki pèmèt mwen sòti nan sitiyasyon an kote ke se pa ni yon atak ki vize m pèsonèlman oubyen sendika se jis sèlman yon atak ki fèt nan kad bandi yo ki bezwen pran kontwòl komisarya ki nan zòn Kanaran se sa ke sitiyasyon an ye bandi sa yo t ap koumen an lapolis pou ka pran kontwòl komisarya Kanaran, yo mete barikad pou si lapolis ap vini pou anpeche yo rive e ke se nan sitiyasyon sa ke mwen viktim, machin mwen pran plis ke yon 5, plis ke 5 katouch e mwen menm mwen blese avèk vit yo ki kraze e ke se sak sitiyasyon an ki te pase yè swa vè 8 è ozanviwon 8 è lè de m toujou polisye polisye un jou polisye toujou e ke m toujou rete kowòdonatè jeneral SPNH 17 e kote ke kounye a n ap batay pou nou kapab reyentegre enstitisyon an an bòn e difòm men batay nou jounen jodi a li sanse li sanse son batay ki konsène tout peyi a nèt paske jan peyi a ye la tout moun ki sitwayen ta sipoze vrèman santi. ke yo fristre e ke yo estomake paske peyi an nan nivo li ye la moun yo pèp lan envivab moun yo pa ka fonksyone m kwè ke fòk popilasyon an kanpe pou leve kanpe pou mande dirijan yo kisa y ap fè a peyi an. Tout manda sa yo te leve te gen yon abeyas kòpous kote jij la pran yon men leve li retire tout manda yo dèyè nou, pou le moman la nou lib kouwè tout sitwayen nan peyi a, nou pa gen oken manda ki dèyè nou ankò, ni manda darè, ni avi de rechèch tout bagay sa yo leve kont nou. Ou konnen ke gen yon desizyon ki te pran a lankont de mwen, de ma personne, par le DG Léon. Li te pran yon desizyon de ranvwa, men kounye a m di w n ap batay avèk direksyon sa a pou nou kapab reyentegre enstitisyon an. Men kòm gen yon prensip ki di polisye en jou, polisye toujou, on è toujou polisye e n ap travay o nivo SPNH pou nou kapab chanje kondisyon lavi chak grenn polisye. Sa k gen nan aktyalite a konsènan Ikrèn, ebyen fò n di ke Larisi kontinye ap pilonnen Ikrèn. Se sa wi nou ta kapab di. Depi n pale de dosye sa fò n di ke gen anpil moun ki deja la ap tann pami yo notre ami Gafrey ki li menm renmen aktyalite entènasyonal. Fò n di ke genyen 130 moun ki yo menm sove anba dekonb teyat Mariupol ki bonbarde madi men Genyen plizyè santèn abitan ki rete kwense toujou. Operasyon sekou yo ap rapousib daprè Prezidan Zelenskyy n ap gen pou n tande l. Lagè nan peyi Ikrèn te nan mitan echanj ant prezidan chinwa ak prezidan ameriken an aprè midi vandredi an. Etazini di li enkyè pa rapò ak evantyèl soutyen militè Lachin kapab pote bay Larisi. Konfli a Li pa nan enterè pèsòn, dapre prezidan chinwa a, Xi Jinping, ki li menm pa kondane envazyon Ris la. E se nan kontèks sa a peyi End li ogmante kòmand petwòl li ak Moskou 4 fwa plis pandan konparativman ak ane dènyè la, e nan menm epòk sa a, fò n di ke End pa patisipe nan sanksyon peyi oksidantal yo deside. Konba yo kontinye nan peyi Ikrèn, 23 zièm jou jounen vandredi a envazyon Ris maten an nan yon izin ayeronotik ki detwi swit ak misil ki tonbe nan vil sila a ki se vil Lviv tou pre fwontyè avèk la Polòy. Nan Mariupol, vil stratejik ki nan sidès peyi a, se yon vil ki asyeje. Sitiyasyon an trè kritik lòt bò a piske lameri fè konnen gen anpil bonbademan ki detui anpil zòn nan vil sila. Alòske lame Ris lan li menm li anonse bò kote pa l, l ap batay dezòmè pou kapab antre nan sant vil la, Mariupol, kote ke te gen yon teyat ki abrite yon milye moun, yo bonbarde li madi pase e prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, anonse jounen jodi a ke operasyon sekou yo ap rapousib. Les opérations de secours sont en cours sur le site bombardé par les occupants russes. Le théâtre où les habitants de Mariupol s'étaient cachés des bombardements, l'utilisant comme un abri. On sait qu'à l'heure actuelle, plus de 130 personnes ont été secourues, mais des centaines d'habitants de Mariupol sont toujours sous les décombres. Malgré les bombardements, malgré toutes les difficultés, nous continuerons les opérations de secours. Sitiyasyon nan peyi Ikrèn te nan mitan echanj ant prezidan chinwa ak prezidan ameriken aprè midi an, premye deba suit ak envazyon peyi Larisi nan peyi Ikrèn yè. Fòk nou di ke chèf diplomasi amerikèn nan, Antony Blinken, di li enkyè anpil pou ke Lachin pa pote asistans li bay Larisi nan sa ki gen awè ak yon asistans militè. Lachin ak Etazini. dwe asime responsabilite entènasyonal pou lapè dapre deklarasyon prezidan chinwa a ki li menm pa kondane envazyon Ris lan. Epi gen peyi End li menm ki tounen vè Larisi pou kapab achte petwòl e sa ki leve plim sou do Lèzetazini. Swit ak sanksyon blòk oksidantal la, Moskou li menm nan difikilte pou ta kapab jwenn moun pou achte petwòl nan men l. Poutan End li menm deside antre nan batay. E pami fè makan jounen an fò n di ke se ekspilsyon an kaskad anpil diplomat Ris nan eta Balt yo, ebyen fò n di ke zòn sa yo anbwate le pa, puiske Bulgari deja fè sa lè li ekspilse yon ventèn anplwaye nan anbasad Ris lan e nan Tallinn, nan Vilnius, egalman nan Riga. Anfen fò n di ke Vladimir Putin li menm t ap fè elòj sòlda ris yo ki angaje nan peyi Ikrèn pou anivèsè aneksyon Krime an devan plizyè milye moun lè televizyon ki t ap retransmèt imaj yo ebyen te pran pàn. Alò se pa anpàn paske televizyon sa a te tonbe nan dirèk la e l t ap pase lòt videyo. Se yon ensidan inedi ki sisite anpil entèwogasyon ak kòmantè sou rezo sosyo, men Kremlen li menm fè konnen se yon senp erè Teknik. Yon ti mo nan spò jis avan nou ale tiraj osò kar de final lig dè chanpyon ebyen li fèt jounen vandredi an e genyen plizyè afich nou ta kapab di kòm pa egzanp le tenan di titre Chelsea ki pral gen pou kwaze ak Real Madrid epi yon lòt kote gen Manchester City kap jwe avèk Atletico Madrid venkè 2 chòk sa yo ap gen pou rankontre an demi final tandiske nan lòt. Group la, ebyen gen Benfica ki ap jwe avèk Liverpool epi Villarreal Bayern Munich. Match kar de final yo prevwa 5 ak 6 avril pou match ale epi 12, 13 avril pou match retou yo. Ebyen merci la famille kòm toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi Pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou di a ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!